Bonjour, bonsoir a tout oditè, oditris e chanèl RL Prod nou prezan pou nou fè ou viv kòman sa ye nan vil Mibalè. Pou jodi 10 oktòb la 2022, se konsa sa ye gen yon mach pasifik ki òganize pou jounalis Demy Joseph e ki tap travay nan radyo Panik. Mouvman an avèk yon gwoup jounalis la te enplike ladan l ki se AJOD, Mouvman Fanm. Wi, se konsa sa ye. Nou enfòme w kòman sa ye nan Mibalè, nan Fòviv. La a nou nan lakou. Jounalis angaje, yon pwofesyonèl nan zafè teknoloji medikal ki t ap evolye nan kominote a, ki soti nan yon fanmi ki gen de timoun, ki se Joseph Hudson ki se yon doktè an edikasyon, epi Néhémie Joseph ki te chwazi li menm milye sa a ki se jounalis lan. Ebyen, mesye sa a se yon jenn gason 36 lane ki ta prale. ki ta prale vrèman pran angajman li trè kritik vizavi gouvèneman Jovenel Moïse la. Mesye yo, yo ba li djòb, mesye yo ofri li tout bagay e li menm li di li pa p chanje de kan pou l defann mas pèp la. Finalman yo chwazi touye l. Demi. Se papa rezo Panic FM, yon zouti ki te kreye pou te kapab vrèman kenbe ASM an premyè divizyon. Neyemi se jèn nèg sa ki abitye ebyen pran, fè maraton, netwaye vil la, donk se nèg ki angaje l. pou l te kapab ede yon ansanm de bon de moun. Se nèg tou ki te trè kritik kant sa n va pa nan la kominote. E byen poutèt sa, 10 oktòb 2019, nèg yo touye l, nèg yo asasine l, nou ta al jwenn kò a nan pak Bayas. Twa zan apre, jou e la lajistis pa janm di anyen, pa janm fè anyen. E nou. Pwofite okazyon an pandan nap mande depa Jovenel e depa Ariel, depa ekip ki pran pouvwa, depa 19 apatrid ki siyen pou fòs entènasyonal rantre anndan peyi a, nap mande jistis pou Néhémi, non sèlman Néhémi Joseph, men ansanm de moun ki te asasine nan ane 2019, 2020 an, tankou Sherley epa Sherley se Darline Lubin le 7 fevriye 2019, nou sonje kant Lapolis soti Hinche tap bay gaz zòn Marouj, machin sa al pèdi fren, li monte, li moulen Darline e fanmi an kontinye ap dlo ap koule nan je yo, jistis pa janm kapab rann nou sonje ebyen madam sa ki te rele madam Jocelyne Fene ansyen ajan egzekitif enterimè vil la. ke yo te asasine lakay li avèk gaz akrimojèn lapolis te voye nan dat 1 septanm 2019. Nou sonje egalman an oktòb, 10 oktòb 2019, Neyemi, yo ta pral tchwe anviwon a anviwon 8 è nan aswè, kote ke asasen yo ta krible misye avèk bal, vrèman masakre li. Nou sonje egalman jou antèman, jou antèman Neyemi an, gon jenn gason ki rele Robinson Philippe, di Kadhafi, lè l fin retire tè nan twou a, ebyen ki mete Neyemi nan, bon, nan tonbo a, ebyen yo ale touye l avèk bal, ebyen sa yo nou pa janm bliye yo. Nou sonje ke nan dat 15 desanm 2019, yon kòmando ame ki gen nan tèt li ansyen ajan egzekitif ete, enterimè vil la, yo vin nan mache ya la a, yo touye yon dam 24 lane, manman 3 pitit ki rele Sherlie St-Cyr, jiska dat limyè. pa janm fèt sou kesyon sa a. E nou sonje Hugenson Altenor ki te pran bal nan manifestasyon yo oubyen yo ta pral touye misye vin mouri aprè. Donk se vrèman 6 moun sa yo ki mouri san konte jèn nou yo ki nan prizon jiska dat gen 5 jenn gason ki nan prizon pou mouvman sa a. Donk. Se yon fason pou nou di ke jodi a, se yon gran jou pou tout moun k ap batay, pou tout moun ki ap lite, pou nou kapab vrèman kontinye mande jistis e mande pou nou kapab kriye wo e fò pou nou di leta sa a kanpe la, kanpe la, kanpe la, kanpe la. Mèsi. Ki demach ou antrepran pou Néhémie jwenn jistis avèk tout lòt moun ki pèdi lavi yo? Eske gen yon repons ki bay avèk otorite jidisyè yo sou sa? Jodi a, genyen kabinè denstriksyon Malgre anpil tantativ, anpil echèk ki te fèt bon deja ki sou dosye Néhémie an. Men gen lòt dosye yo, yo fèmen bon nan tiwa, kòm kwa moun sa yo entouchab, yo pa kapab atake. Donk n ap mande jistis, n ap mande aske bagay yo yo vrèman chanje de kan. Se poukwa. Modèl moun k ap dirije yo fè prèv de moun ki pa kapab, fè prèv de moun ki pa genyen sa n ta rele nivo. Ebyen, nan sans sa a nou mande chanjman yo e chanjman Leta sa a pou n rapatriye souverènte nasyonal vil la, souverènte na, bon, bon, bon nasyonal peyi a. Mèsi anpil. Ok. Se te mèt Mazaryen ki tap reponn kesyon sou RL prod men kòman sa ye nan fò viv jistis pou Néhémi Joseph. Popilasyon miralezyèn nan, yo tiye misye, yo pran lanmò misye menm tankou se yon ti. La a nou nan mache nèf, men kòman sa ye la pou jodi lendi 10 oktòb la nan Fò Viv. 2 premye fwa nou kanpe nan dèyè yo nou di kite palman an pou nou nou pa ka manje sak sirèl vann 500 600 dola gwo sak sirèl vann 800 dola nou pa ka manje ariel m vle kite peyi ariel kite peyi a pou mwen ariel mwen met pòs avoka m ba ou mibalè mwen met pòs avoka m ba ou mibalè m vle w kite peyi ariel. Ebyen mwen plis kontan pase moun yo ke m retwouve mwen ke m kominye avè yo paske pa gen diferans mwen m te toujou depi jenès mwen toujou ap patisipe pou relèvman Mirbalè pou Mirbalè gen w non pou Mirbalè swa rekoni. Pami les autres viv avanse donk prezans mwen yo di onè mwen se mwenk gen onè a paske apati de konsiderasyon ke nou bon mwen voyez vous e si se pou mache si nou vle rive mè nap rive mè avè nou san febli map retounen avè nou san febli. Sa vle di ou pa bouke la mèt Gerard? M transpire men m pa rele sa bouke paske moman an se yon moman desiziv se yon semèn frajil pèp ayisyen pral pase kote nap solisite èd etranjè. Avèk tout lè konsekans ke sa genyen, mesye yo pap vini kòm si m ta di an touris, kòm yo kan di tourista, men non, y ap vini a yon fen byen detèmine. E si valè ke yo t ap depanse a, yo te ekipe, yo te ankadre, yo te antrene polis nasyonal a, ame, briyon dame a, m kwè l t ap pli valab. Mèt Jeran, ou gon konsèy pou anpil jèn ki gen san yo sou yo, ki pa chwazi vini nan yon mouvman konsa, ki pa chwazi vin fè devwa. Sivik yo n ta ka di w pran pawòl pou jèn sa yo k ret lakay yo k ap gade. Ebyen pawòl mwen ta ka di yo jwenn mo osi senp ke sa paske il fo ouvrir les bras se pa repouse di non non non yo ka pa sezi moman an kontèks moman an donk ou di yo vini vini vini donk rele yo se konsa. Men pou ou menm ou sot opine sou sa sètadi vini fòs. spesyalize, etranje oubyen ame ke premye minis nan mande al pap nan avantaj peyi an selon ou menm? Parapò a eksperyans ke w fè. Pale mwen di mwen. Pale avèk mesye yo ki gen zam nan. Se moun yo ye tou. Se yon moman de derapaj. E se yo anwo a ki eksite yo, ki ame yo, mete an kondisyon pou detwi sa k ap avanse, sa k pa gen mwayen. Paske lè yo kidnape yon moun, li depanse sa l pa genyen. Se yon fami avèk tout ba yo gwoup raproche. ki de sèl kou li di paw yon pil pa bon. Anplè sitiyasyon pran la, ou panse l ap fasil pou polis nasyonal la kapab gen mwayen pou l dezame mesye gang yo? Anyen pa enposib. Paske gon fòs eksteryè, gon fòs anlè a ke nou souzestime, ke nou pa pran sa de menm. Gon fòs, si fòs la deside, aprè midi a, demen li ka fè sa l vle. Donk lan pwen yen ke posib. Ou men ilfo kwa. Fo kom si dadou lan nanm ou, ou we ke li ka posib. Ou konfyan yon bon dyalog kapab delivre peyi an? Poukwa pa. Poukwa pa yon dyalog sensè kote ou dispoze fe konsesyon tou. Se pa a sans inik kom si ou vle pran tout bagay, men ou fe de konsesyon ou panse kapab bon solisyon valab. Fok we. Selon esperyans ou Met Jera. E eske fòs etranjè sa a kap antre nan peyi a kapab yon avantaj nou oubyen lap detwi nou? Selon esperyans ou viv ou menm, eske ou ka fon rapèl pou jenès sa a kapab konprann ki sak yon fòs etranjè nan tè peyi Dayiti a? Gen tip la fout ki di ke lè gen anbasad, anbasadè a se enterè peyi lap defann. Ke yo voye yon gwoup vini, gwoup la se enterè l. Paske chak sòlda ki vini, y ap depoze kòb la nan kont an bank li. Y ap voye fòk frè ba li, l ap voye frè a nan kont an bank li, paske l ap ebèje, l ap manje, li gen tout bagay alèz. Donk kòb sa a olye yo ta bay li, si yo reyèlman restriktire, y ap jwenn bagay la, y ap jwenn asistans, gen bagay ki ka fèt. Selon menm fòs etranjè sa a, l ap yon bak pou nan ekonomi sosyal peyi a. Menm ekonomi an efondre l deja. Amwenske n vle pale de ti gwoup anlè a, k ap souse a. Men ekonomi an, si w konsidere nou menm, se ekilib n ap fè pou n kontinye fonksyone, pase ba la pa fasil pou yon pyès. Ok, ki dènye mesaj kle w te ka voye pou popilasyon sa a? Mete tèt nou ansanm, fè yon akolad avèk tout fòs ansanm, tout bagay bloke. Mouvman jounen lendi 10 oktòb 2022 a pou Soeur Claude se konsa sa demare la sa n kapab viv jan sa ye la. Pou y ale bò dèyè dwo fou lakwa pou mibalè wi se pou sa sa ye. Pral fè yon ti anbyans la entènot nou yo men kòman sa yo sou Elprod. La chaîne de l'information Nan fè w viv kòman sa ye la. Se konsa sa ye nan anbyans lan e pou manif jodi lendi 10 oktòb la sou RL mode men kòman mach la ye men kòman sa ye se konsa nou te pote anbyans lan pou ou men nou la nou aktyèlman bò plas la. La. La nou prezan devan plas Mibalè a, devan leglis Sen Lwi a, kote e manif lan la disperse avèk gaz aktimojèn, akrimojèn. E jan nou kapab di la, te gen anpil boutèy Manifesten yo t ap tire sou komisarya e m kapab di la devan devan plas la la li lib kote lapolis te oblije te oblije fè yon operasyon evakye staf la evakye foul la di ki t ap avanse bò komisarya nan fòviv pou le moman la jan lari a ye. Nan Mibalè, ann swiv, kapab evakye tout moun ki te sou plas la la pi fò yo evakye e si nou wè map e mal espire se ke m frape e pi nou konprann deja depi nou nan manif tout bagay kapab rive nan fò viv. Yon manif ki disperse anba gaz lakrimojèn epi bon bal. Polisye yo te oblije tire. Polisye yo te oblije tire anlè pou evakye e manifestan. Gwoup sa, paske li te vreman an foul kote menm staf yo pat ka met kontwòl sou manb, manb yo pat ka met kontwòl sou popilasyon an ki tap voye wòch, ki tap voye boutèy sou komisarya. Se konsa sa ye la a. Devan la, m kapab di tout bagay ok. Anfoviv. Pil gaz Pil gaz Ewif Pil gaz Devan tou Se konsa. Vil la blanch. Manifestan yo disperse nou kapab kwè. Ou sou RL Prod, la chaîne de l'information. Nap fè w viv kòman lari a blanch la. E wi se konsa. Yo kapab tou. Yon dam ki pran nan gad. Men koman sa ye pou ale anba bon latem. Jan nap swiv li a. E gen yon kamyon rapid yo gentan bloke wout la, lapolis pa ka desann. Nou kapab di yon mouvman ki te byen kòmanse men ki mal ki mal fini jiska prezan. E manifestan yo ap tire wòch sou machin e idmo a, zewo tirè zewo nan mibalè. Kapab di w la. Lari a blanch nan Fò Viv, jan sa ye. Lari a blanch, yon manif ki kraze, kapab di. Nou kapab di w anwa la a blanch bò lise a, n kapab di lapolis arive dispèse manif lan e gen kontwòl tout bouk la, nou kapab di lapolis gen kontwòl Tout bouk la paske manif lan li dispèse e kote ma popilasyon an manifestan yo tap tire wòch sou bakòp la jan nou tap gade la se nèg yo kap deplwaye la. Kap deplwaye. Nap wè jan sa ye. Men koman. Bini. Nap swiv, nap swiv kòman sa ye. Ewi, zanmi entènot nou yo nou retounen ankò kote manif la rete mare apre lapolis te fin dispèse anba bal lakrimojèn, anba bon bal reyèl. Nou kapab tou nou redemare, nap gade. Ke mouvman an pa t kraze, malgre tantativ lapolis fè pou ta kanpe manif lan, pou ta kraze mouvman sa a, nou wè li redemare pou la pli bèl. Nou sou RL prod, la chèn de lenfomasyon, n ap fè w viv kòman sa ye pou kounya la. Nou redemare mouvman an. Nou kapab di manif la repran pou la pi bèl ankò. Gade, mouvman pa kraze selon sa n ap konprann. Ebyen sa ki sisite yon kòlè lakay manifestan yo, yo ret foule beton an e fwa sa a yo gen yon sans de motivasyon, yo motive, ou kapab wè pakou yo te fè a, se yon bagay ekstwòdinè pou yo te moutre lapolis Mibalè. Ke yo pa pè yo. Yo vre fè pakou yo e tout bagay pase nòmal. N ap fè viv anbyans lan. Men malezman m poko ka moute anlè. M ta pran viv e moman sa men n ap viv. An n gade. M ap wè. Yo te bay anpil gaz. Anpil moun m ap remake. Nou gen 2 boul grenn nan mounda nou menm jan a tout nèg. Nou balaye pou nou l ye. Si mesye polisye yo chwazi se jou lanmò de enmi an pou yo fè sa yo fè a, se ke yo gen kòb nan men yo menm. Yo kare batay la. Men Jean Jean, ou di, ou di si, ou anplwaye vokabilè si, pandansetan, e a plizyè repriz, e foul la dispèse, gras ansanm avèk. Usage de gaz lacrymogène ke la police li menm fè. Ki rezon ki fè nan ou menm ou fè consideratif la? Se sa m di w. Si w wè se jou pa Neyemi an menm yo fè l. Nou gen plis ke yon mwa depi n ap manifeste la yo pa janm fè l. Se paske kòm Wilon Joseph te lonmen non senatè an fonksyon an, an palan de Rony Celestin, li te di se li t ye Neyemi, se paske Rony voye kòb bay nèg sa yo anndan la. Se paske oni voye kòb bay lapolis pou lapolis kraze manif la paske nou site non Néhémie ladan l. E nou di l, fòk yo koupe pye nou, fòk yo koupe tèt nou, fòk yo koupe souf nou chak jou pou n pa mande jistis pou Néhémie. E nou di popilasyon an, nan kèk kwen vil Mibalè, nan tout kwen andeyo yo, moute barikad nou. Tout anndan vil la boule kawotchou san rete epi demen maten va kale pi rèd. Ba nou di aktivite e manifestasyon nan Mirebalais ak yon objektif. Objektif la se di Ariel Henry ou se yon payas, ou fè kò avèk kò gwoup ki se yon kò gang. ki mete bòs yo, ki mete bòt yo depi 1915 sou kou popilasyon k ap souse l, nou di Ariel Henry non a fòs enperyalis parèy li yo, rache manyòk li, bay yon lòt gwoup moun ki ka pran desten peyi a, yon lòt gwoup moun ki konnen jenès la bezwen viv direksyon peyi a. Mo dòd la se ki sa li a e ki pwochen randevou a.